Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nou konnen chanèl sa se 7 jou sou 7, 24 è sur 24 Gen anpil moun ki ta ap mande m eske m kapab fè yon ti pale de Barbecue Alò, mwen pa gen nouvèl Barbecue men aparaman mwen gen nouvèl sa k ap pase nan Dèlma 2, Dèlma 4 ak Dèlma 6 Men sèl sa m kapab di nou, Barbecue kanpe dan Misye ap batay. E misye di lap mouri zam a la men. Donk se nouvèl sa n te bezwen konnen de Barbecue ebyen vwasi la nouvèl. Men atansyon e maten 17 jen 2021 an gwo afwontman lapolis pote boure ankò nan baz ba Delma. Donk nèg yo t al vare la sou Barbecue men toujou difisil paske e Barbecue. Se pa kòm si yon bandi e ki yon senple bandi. Se yon nèg ki te nan lapolis, ki al pran fòmasyon, ki polisye, epi ki nan kad yon operasyon fè yon gaf, epi yo pran sanksyon kont li. Bon, vwasi Barbecue aujourd'hui. Dènyeman, te gon operasyon, bagay la te rèd, Ebyen nèg yo kanpe goumen. Ebyen maten an ankò lapolis al pote boure sou baz BBC. Nèg yo kanpe goumen ankò. Sa vle di kisa? Sa vle di moun nan zòn Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6, moun sa yo sanble pap janm anpè. Toutotan ke pa gen yon fen nan batay sila a. Lè m di pa gen yon fen nan batay la, swa Barbecue bay vag, obyen nèg yo bay Barbecue vag. Men jan bagay la ye la a, otorite yo nan leta a plis pa sou bay vag nan dosye Barbecue a. Barbecue ki nan gwo difikilte jounen jodi a la a, paske lè Anpil nèg ki te avèk ou kounye a vin kanpe anfas ou paske Babekyou te di ke li p ap janm goumen anfas lapolis. Men li retwouve li nan yon sitiyasyon jounen jodi a lè nèg yo fin pete bal ebyen li oblije reponn. E pa bliye Babekyou nè pas un bon anfan. Nèg yo vini avèk plizyè blende ebyen nèg yo ap pete bal men. Eske m pa kapab di sa se yon strateji pou kapab fè Barbecue gaspiye tout ti rezèv li te genyen epi aprè pou kapab fè yon bon pote boure? Sa se la grand kesyon. Men pandan Barbecue nan sa l ye jounen jodi a la a, genyen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen e m ap pwofite mete enfòmasyon sa o kondisyonèl. Barbecue vle pou genyen. Lapè ant Ba Dèlma avèk Bèlè. Moun ki banm enfòmasyon an pa bliye m di nou m mete l o kondisyonèl, li di m ke Jimmy Cherizier orè delege 2 pèsonaj nan Dèlma 2, 2 pèsonaj nan Dèlma 4, 2 lòt pèsonaj nan Dèlma 6 pou kapab al pale avèk mesye ki sou Bèlè yo. Moun yo al fè misyon an se vre Men ekoute, pa t genyen yon bon akèy, paske li sanblere ke nèg yo pa antre nan lojik sa, paske quand on a un ennemi en face, ennemi an fè w wè tout koulè, li debake lakay ou, li mete dife, ebyen m panse ke fò se ta Jezi sèlman pou ta ye, pou ta aksepte lapè sila a. Men aparaman gen moun ki konn di bon lè moun nan fè w yon bagay ki mal bon ou oblije padone l. Men pou mesye sa yo se toutafè lekontrè. Mesye yo pale vrèman bosal avèk pèsonaj sa yo e yo di yo yo mèt tounen misyon sa li pap kapab akonpli dezole nou pa kapab antre nan lojik lapè a. Pa bliye m di nou ke mwen mete enfòmasyon sila okondisyonèl. Apre nèg yo te al pote boure sou bbc maten an, anpil kout bal pete, fò m di nou nèg yo ap make pwen anpil sou baz krache dife. Maten an la a, nèg yo rive, alò lapolis, li rive bò plas Dèlma 2 a, sa vle di nan fyèf krache dife. Jan bagay la te ye dènyeman an, nan operasyon pou te kapab rekipere komisarya pòtay sen jozèf la pou sa nèg yo wè yo te pran ebyen kounya nèg yo kòmanse ap renka kò yo nèg yo pa vle kanpe goumen avèk lapolis nèg yo fon evakye paske se sak fè w wè lapolis rive nan fyèf yo nan dèlma 2 tou pre E e plas la. Bon. Blende a ap vire moute desann nan blòk sila. Men ekoute, chak aksyon gen yon reyaksyon. Pou sa ki gen a wè ak reyaksyon an, genyen yon machin lapolis ki ap pase nan blòk e eske se Dèlma 4 ou Dèlma 6. Men machin sa li pa enplike nan kesyon operasyon an. Ditou. Ebyen ekoute, anpil nèg ame ouvri kout bal sou machin sa. Polisye sa yo petèt konprann ke yo menm yo pa nan afè moun. Men kant ou genyen 2 frè dam ki ap atake yon enmi, ebyen depi ou pase anba je enmi an, ou se enmi tou. Donk se moman sa. Nèg yo lage yon flo bal sou machin sa ki gen yon ekrito sou li ki make lapolis. Ebyen genyen yon polisye li menm ki te nan machin sila a e li pwofite voye yon voice pou di God la mèsi paske li pa wè sa k te rete pou yo pat pèdi lavi yo jounen jodi a. Ann tande. Ok e tout baz dcpl kap koutem ki sou group lan se enspektè divizyonè òja erik kote kem sot pran longè tapan la a dèlma 6 kote kem pat konnen vrèman si anba pat bon pandan map desann poum al nan baz la konsa nèg yo lage Yo lanse fe nouri sou nou kote ke se Bondye ki sove nou de jistès men tout pòt machin nan kraze avèk kout zam, kout bal. Bondye te prezan nan moman ki fè ke nou sove de jistès ke mwen menm avèk yon abò e m te vle pase mesaj la. Pou m kapab mete nou okouran de sitiyasyon an. Se konsa sitiyasyon an prezante. Bon, gras a Dye, nou la, nou vivan. O non de Dye tou pwisan. Amèn. Ebyen bagay la rèd! Bagay la rèd chak jou nèg yo lapolis desann dèlma 2, dèlma 4, dèlma 6 yap zatiyèt Barbecue jan n te di li eske se nan pèspektiv pou kapab wine l Oubyen èske se yon tantativ doperasyon? Men ekoute, jan bagay sa yo ap pati la a, m pa kwè genyen tantativ doperasyon nan sa. Epi, baz krache dife menm, bon nèg yo ap antre anndan sen nèg yo, lapolis ap antre nan fyèf yo, sa vle di la gon pakèt kesyon ki merite poze e gon pakèt kesyon ki merite jwenn repons tou. Nou ap kite w la, n ap vini talè. Men nou ap vini avèk yon seri de imaj, imaj sa yo eske nou te wè dènye imaj nou te vini avèk li sou baz krache dife? Se kòm si m ta kapab di se la Siri kote ki fin gen gè yo fin kraze zòn sa a epi zòn nan ap tann yon ti tan pou kapab al rekonstwi. Ebyen se sa nou ap gade devan je nou, nou pral pèmèt ou gade nan pwochen emisyon nou pral fè la a, Pòtay Sen Jozèf, Rue Tirmas, rive blòk bò tèt bèf, ebyen mezanmi pa genyen Pòtoprens ankò, paske depi w pran stasyon Gonayiv, pran aviyasyon, zòn dezètik nèt wi, rive jiska m ta kapab di Pòtay Leyogàn menm.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 Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod. Nan RL prod, se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo. Aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod. RL prod, se la chèn di moman.